Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou vrèman kontan rantre la kayou pou nou kapap pote ba ou yon nouvel emisyon bagay yo vrèman rèd wi la nan peyi dayiti nan moman nan pale ya la. Kidonk, nan kad emisyon sila nou genyen 2 pwen nou pral debat. Premye pwen an nou pral pale sou nèg baz Gran Grif yo nan zòn Ti Rivyè Latibonit yo menm jounen vandredi 21 oktòb 2022 a byen bonè nan maten li te anviwon 6 zè di maten konsa depi nèg e baz Gran Grif yo yo fon pote boure sou komisarya ki genyen nan Ti Rivyè Latibonit e fòk nou di sa genyen anviwon kèlke jou depi nèg sa yo di A chak fwa yo di yo pral fon bagay, yo pa janm ka fèl. A chak fwa yo di yo pral rezoud on kriz, malerezman yo pa janm gen kapasite pou yo rezoud kriz la. Antouka, bagay la vrèman konplike la a nan zòn Ti Rivyè Latibonit paske polisye yo vrèman, yo menm, yo te enferyè an efektif epi nèg baz Gran Grif yo, yo te siperyè an efektif pa rapò avèk afwontman sa ki te genyen jounen jodi a la nan zòn Ti Rivyè Latibonit, ebyen polisye sa yo ki te nan komisarya sila a yo te fè yon demand bò kote direksyon depatmantal E latibonit lan pou yo te kapab voye plis polisye pou vin ba yo bourad nou pa konnen eske yo te jwenn ranfò paske bagay la te konplike depi 6 zè di maten nèg yo ap tire sou komisarya a nèg yo ap rele y ap mande sekou paske yo pa gen ase de materyèl ni minisyon nan men yo pou yo te kapab repouse bandi yo bandi yo plis yo gen pi gwo zam e nèg yo sèkle ti pòs la y ap bay nèg yo bal pandan se tan gen yon lòt bò Nèg yo nan lari a yap mache debalize depi se magazen ki genyen nan zòn ti rivyè latibonit antouka bagay la vrèman konplike la nan zòn latibonit paske bandi yo la nèg yo achte zòn sa lajan kontan se sa yo bliye yo pa fè maten an la sitiyasyon ekstrèmeman konplike Nan zòn Ti Rivyè Latibonit, pyès moun pat ka pran lari maten an la, menm jounalis pat kapab mete pye yo atè akoz baz Gran Grif yo menm yo tap simen latwoublay nan zòn Ti Rivyè Latibonit. Antouka, la fanmi m pral kite nou avèk zanmi sa li menm ki se. ki te fè yon entèvansyon maten an la sou boulva a la, sou radyo Karayib maten an la byen bonè, misye t ap eksplike kòman sitiyasyon an te ye nan zòn Ti Rivyè Latibonit e aprè sa nou pral retounen pou nou fè yon kout pye nan zòn Okay kote jounalis sa li menm ki se Tès Gare li menm ki disparèt depi madi yo pa janm wè misye ebyen Maten an la, madanm misye te fon pale sou radyo Caraïbes FM e gen enfòmasyon kap sikile ki ta fè kwè misye te sòti lakay li depi madi nan zòn Kavayon. Misye te gen pou l te monte nan vil Okay. Premye eleman de enfòmasyon ki tap sikile ta fè kwè pandan misye te rive nan zòn 4 chemen, Misye te desann machin nan e vin gon lòt eleman denfòmasyon tou ki vin ap sikile misye pat desann machin nan nan zòn kavayon li tal desann li nan ru 6 nan vil okay e gen lòt pawòl anpil kap pale ki ta fè kwè misye te genyen konfli ansanm avèk komisè richmon te gen yon dosye konfli tèryen gon afè 100 mil goud ki tap pale enfòmasyon ki te vin jwenn nou ta fè kwè yo te arete misye dans un premye tan yo lage misye men fòk nou di. Tess Gary li menm se yon jounalis senyò nan vil Okay, li menm li anime yon emisyon ki rele Gran Lakou sou radyo Le Bon FM, antouka madanm misye te pale epi gen korespondan radyo Karayib la ki te pale maten an ki te bay plis detay, antouka m pral kite nou ansanm avèk. E zanmi sa li menm ki tap bay enfòmasyon konsènan jan bagay la te pase nan vil e nan zòn ti rivyè latibonit e aprè sa nap fon kout pye nan vil okay. Bon e alò nap nap rektifye Pierre Renatien Fritson Orius Se pa Orius se Orius Orius wi Orius humm. Trè byen bon e nou kwè ke sitiyasyon kap devlope an Tire Latibonit lan son sitiyasyon ki ekstrèmaman grav men youn nan bagay ke abitan yo nan Latibonit lan ape plenyen Se pasivite direksyon depatmantal polis Latibonit la. Se pa yon direksyon depatmantal ki disponib oubyen ki dispoze pou pote sekou ak popilasyon an lè yo nan sitiyasyon difisil. Premyèman, li difisil pou jwenn direktè depatmantal la e menm lè w ta rive jwenn li, ou pa atann ou ke l ap fè gran choz paske sitiyasyon kwt rivyè la li gen plis pase inèdtan. Depi polisye yo an difikilte, prèske tout baz Gran Grif la nèt, a leksepsyon de Nixon ki pa deplase, prèske nou ta ka di tout baz la debake Ti Rivyè paske dènye jou sa yo nou konnen ke nan zòn Lyankou te genyen mesye sa yo ki achte Lyankou lajan kontan, E a defo de Kafou Pèy ke yo pa ale souvan, se Yankou yo travèse rivyè a ale Yankou, Lyankou. Se la y ap opere depi plizyè semèn la, kote tout machandis kamyon k ap sòti Repiblik Dominikèn ki pase pa Mirbalè ki fè wout sa a Mesye yo debake tout kamyon yo pran tout sa genyen moun nan zòn nan pa et enpuisan donk nan yon afwontman nan yon anbus mta ka di nan yon gètapan yo te vin pran fas a yon kamyon udmo te genyen 4 ladan yo ki te bwè dlo bouch yo e mesye yo deside pou yo vanje kamarad yo ki te viktim nan atak sa. Premyè te gen Ti Kal Anri ki te al devalize yon makèt ki gen nan antre vil Trèveil Latibonit lan. Donk se yon sitiyasyon ki kòmanse depi kèk jou. Popilasyon an te deja lanse SOS bay lapolis pou kapab vin eseye fè entèvansyon oubyen voye ranfò bay komisarya paske pawòl te gentan ap pale, nèg yo te gentan voye mesaj di ke yo pral atake komisarya a, mwen kwè ke enfòmasyon sa yo te deja rive nan zòrèy otorite polisyè yo nan depatman an, men anyen pa fèt e maten an mesye yo atake yo anpil, anpil, men nou konnen ki zam nèg sa yo gen nan men yo, polis yo ap fè yon jan pou yo riposte, nèg yo ap reziste, men fòs de frap. ke bandi yo genyen pa rapò a sa polisye yo gen nan men yo, li yon ti jan difisil pou ke yo yo pran anpil tan pou ap reziste, kantite minisyon ke yo genyen tou eksetera. Donk se pou sa ke yo lanse apèl bay direktè depatmantal polis Latibonit lan ki chita nan Gonayiv e ki genyen baz non sèlman Senmak men m kwè ke nan ODVE a tou yo genyen 2, yo genyen plizyè polisye espesyalize ki la. Nèg yo te sipoze gentan rive ak ranfò bay polisye yo. Malerezman, jis nan moman n ap pale la a, Pierre Renel, polisye yo pou kont yo. Yo pa genyen ankenn lòt polis ki sot lòt kote vin ba yo ranfò. Donk, nou krenn ke nan minit ou nan zè k ap vin la yo, si pa gen anyen ki fèt pou vrèman polisye ki nan komisarya yo pa pèdi lavi yo. Men se pa sèlman sa ki. Ki vrèman enkyetan, se le fèt ke pandan gon gwoup nan mesye Savien yo ki ap atake komisarya a, gon gwoup k ap piye tout biznis ki genyen nan vil la. Tout biznis ki genyen nan vil la, nèg yo kase yo, nèg yo ap piye yo. Yo genyen machin pou transpòte tout sa y ap pran nan biznis moun yo. Donk, ti rès moun ki te rete nan vil la, paske anpil nan moun yo te gentan kite bouk la depi kèk jou aprè plizyè atak ki te fèt nan Tirè Latibonit. Donk, rès moun ki gen nan vil la la pou le moman, se kouri y ap kouri kite vil la, donk pa menm gen mwayen pou moun yo chape, paske se nan kannòt pou yo pran pou yo travèse flèv Latibonit la pou yo ale nan zòn Dechapèl, Vèrèt etc. Donk se yon vrèman yon veritab panik ki genyen ti Rivyèlatibonit la. Misye okipe tout bouk lan, pès moun pa gen pa ka fè anyen. Donk mwen kwè ke la e depi maten plizyè stasyon de radyo ap lanse SOS bay otorite yo pou yo ta fè yon jan. M panse ke si pa gen anyen k fèt, bagay la pral vrèman vrèman vrèman trè grav Pierre Renel. Antouka la fami se konsa bagay la ye la nan zòn ti rivyè latibonit nou remake bandi yo ki vin trè pwisan peyi a vin gangsterize nèt te gen yon epòk se sèlman matisan ki tap bay pwoblèm te gen yon epòk se sèlman bò vilaj la gran ravin avèk nan ti bwa ki tap afwonte site solèy te toujou konn gen derapaj lasalin te toujou konn gen derapaj men bagay yo pat egzajere konsa Men kounya la nou vin wè yon plurifikasyon bandi nan peyi dayiti ki donk 4 kwen nan peyi dayiti nèt gangsterize ebyen la nèg yo leve byen bonè nan maten yo ouvè kout bal sou komisarya sila polisye yo vrèman an difikilte nan moman nap pale a la èske Lapolis repran kontwòl sitiyasyon an, nou poko konnen. Men nou mete dwòn nou anlè nan zòn ti rivyè latibonit nap retounen trè byento avèk yon nouvèl emisyon pou nou di eske nèg yo pran kontwòl sitiyasyon an. Direksyon Okay. Ebyen jounalis sa li menm ki se Tess Gary se yon jounalis senyò daprè enfòmasyon ki vin jwenn nou, misye li menm pat janm mete dlo nan bouch li poul te denonse sa kap pase nan vil. Okay. E misye tou li menm yo di m misye, alò selon enfòmasyon ki vin jwenn nou de bòn sous e daprè madanm e Tès Gary li menm, li fè konnen misye te sòti lakay li nan zòn Kavayon, misye di li prale nan radyo a. Men gen premye eleman denfòmasyon ki t ap sikile ta fè kwè misye te desann machin nan nan zòn 4 chemen. Men se pa moun ki te fè presyon sou li. E selon enfòmasyon ke madanm ni rekeyi nan bouch chofè a, li di Tess Gary li menm li gen yon moun li tap kominike ansanm avè l pandan l te nan machin nan, li te desann machin nan nan zòn Kavay e 4 chemen. E gen yon lòt moun menm ki vin di Gary pat desann machin nan vrèman nan zòn 4 chemen, li tal desann li nan ru 6, toujou nan vil Okay. Men nan moman nap pale a la, li porte disparu depi mardi, pèsòn pa janm tande pale de li. e yo pa janm gen nouvèl li chak yo relel sou telefòn se toujou mesajri vokal antouka nap lese nou tande premyèman korespondan radyo televizyon karayib ki tap bay plis detay sou Garry Test li menm ki te disparèt depi madi pase a la jodi a fè anviwon 3 jou yo pa janm gen nouvèl li. Alò, sa ki pase, sè ke se madi maten a dizè, li kite Kavayon pou li antre Okay. Li te di m ke li pral nan radyo. Li kite Kavayon nan yon pikòp wouj, epi li antre Okay. An pou pale avèk chofè la, e chofè la di m konsa ke li te desann, tanto li di m li te desann 4 chemen, aprè sa li di yon lòt moun ki se yon ti frè l, Tès Vano, ke li te desann nan ri 5 Bèjo aprè komisarya. Mwen pa janm tande nouvèl li ditou paske m rele l nan telefòn, 2 telefòn nan men l, m rele sou lè tou lè 2 e m pa janm pran nouvèl li. M pa konnen sa k ap pase. M swete m mache, m fè tout demach pou m ta fè, m chache lopital, nan mòg tout sa, m pa janm jwenn nouvèl li, e mwen te ale nan komisarya Gabion an, yo di m non tèt Gary pa arete, mwen chache nan lòt komisarya tankou Kanperen, lòt kote, yo di m non pa gen bagay konsa. Non, li te nan yon pikòp wi ki se yon machin trafik. Nou pa jwenn li, se vòt apèl, telefòn nan fèmen. Depi madi a, Alo? Alo? Wi, wi, depi madi an, lè n rele se mesaj ki monte sou telefòn li. Wi, mesaj ki monte sou telefòn li. Men ou pa fè w rive nan ri 5 kote w e ou di doktè e chofè a di l te desann nan pou w ta mande moun nan zòn nan èske yo konnen l, èske yo te wè l nan zòn nan nan. Nan entèval. E ki sa a? Ki m pa m pa kopye byen non. Eske dan lentèval ou pa ale nan zòn kote chofè lan di l te desann nan nan Bergeau rue 5 lan pou w ta mande moun nan zòn nan eske yo wè l eske yo te wè l nan nan jou sa a? Ou pa fè sa? Non mwen pa fè sa paske chofè a gentan ban m enfòmasyon li di m ke se nan rue 5. Pa bliye ke nan semèn ki sot pase a, pou bon pou fòm tou di sa, mwen nan espas kote m rete a gen yon ti distans avèk lari a men si w sou lari a w ap domine kay la. Pandan mwen te chita mwen wè yon bakòp polis epi avèk yon Nissan patwòl blan devan. E vit tente devan, on bako polis ki dèyè, e m wè plizyè idmo desann epi yo fè foto yo fè video men an sispèk ke gen yon moun ki anndan pikòp e bakòp la e ki anndan pikòp la ki se zoriken an ki ap idantifye moun yo. espas la men map swiv sa kap pase a le moman ke m wè yo fini yo fè foto yo fè video gen polisye ki desann ki pipi tou sa aprè sa m wè yo moute machin nan yo ale lèm verifye mwen wè bakòp la make lapolis kisa w dedwi sa w dedwi nan sa a kòman wi ou mèt kontinye menm kote a. Menm kote a mwen rele Tess paske li pat la li te kavayon mwen relel mwen dil met tèl sa mwen met tèl sa mwen li gen yon konfrèl ki nan emisyon gran lakou ansanm avèk li ki se Charles Boyer li rele Charles Boyer poul dil ke men tèl sispèk ke li wè depi lè sa paske lè yo dim ke li desann nan rue 5 lan la m vin gon konfli paske Daniel Compère ki se komisè lapolis la. Enspektè lapolis la li rete nan ri 5. E lè m ale nan radyo a mwen di ke men sa m te wè, men sa m te wè pandan Charles Boyer te konnen l tou. E Charles, yo di m, jounalis yo di m konsa ke se sèlman Daniel Compère avèk komisè Ronald Richemond ki genyen bakòp sa, ki gen zo reken sa, tanto si se pa li men se pa. Tanto si se pa komisè Ronald Richemond ki nan bakòp la, se Daniel Compère. Dayè m gon konfli la, m pa ka konprann sa k ap pase a paske m fè tout demach, tout sa nou fè rele sou telefòn, nou pa janm jwenn yon moun ki di ke yo wè yon moun tèl kote oubyen yo te wè Tès Gary tèl kote, bon m pa konnen. Wi non men chofè sa a ki di ke l te wè l desann nan, donk si l te desann se pa, li pa di pa Se pa pa pa la fòs, pa gen moun ki te rele l, li sèlman te desann pou kontinye. Non, se pa pa, li di m se pa pa la fòs, sof ke li menm ki kanpe machin nan ki desann, men pandan li nan machin nan, li te an kominikasyon ansanm avèk yon moun ki t ap rele l detanzantan. Hum, bon. Dakò, donk, e lapolis, sa yo di w gen ankèt k ap fèt, m wè komisè Richemond di gen ankèt ki louvri, e. Bon se se swa pandan se yon se yon se yon zanmi m ki voye yon yon nòt ban mwen kote ke m wè se kòmisè Richemond ki siyen ladan l men depi lè sa mwen pa t janm tande ke gen yon ankèt k ap fèt vre bon m pa konnen kòm komisè a di gon ankèt k ap fèt m ta swete ke gon ankèt k ap fèt vre paske fanmi lan nan sitiyasyon ki vrèman kritik sitou pou mwen menm madanm li k ap viv nan kay ansanm avèk li. Li pa konn abitye sòti pou l fè tout tan sa deyò e non sèlman advèsè li ki se Komisè Ronald Richemond panse ke li te deja arete l, mete l nan pakè a san motif, san l pa t gen oken endis kote ke son bagay ki te pase deja ki te rezoud, li te mete l nan prizon, li te arete l e li pa t vle tande, li pa t janm vin tande l, se apre depi l te sòti ke yo te oblije libere l, men yo wè pa gen motif. Li te repwoche l ke pou yon tèren ke. yon dam ki te pran l kòm avoka e ki te yon mesye ki te vann tèren an bay dam nan e mesye a revann tèren an ankò, lè sa li te lanse manda damne dèyè mesye a mesye a pati, yo te vin remèt kòb la ki te 100 mil goud yo te vin remèt li e pou sa li te repwoche tandiske dosye a te pase dam nan ankò. E Komisè Richemond te voye al resevwa lajan nan biwo l pou dam nan. Se pou sa l te repwoche. Ok, misye se avoka tou, Tess Gary? Wi, li se avoka tou. Enben, si w gentan dedwi ke se advèsè l li ye, sètadi ke ou pa antann anyen de rezilta ankèt komisè a? Kòman? Si w gentan dedwi se advèsè l li ye, ou pa atann anyen de rezilta ankèt komisè a? Non, kòm e komisè li ye, se an swa lapolis, se leta ayisyen, e m panse ke komisè a ap fè tout mwayen posib pou nou, pou nou, pou nou ede, pou ede fanmiy lan jwenn tès kote l ye a. Dakò. Men mèsi anpil, madam. Donk nou espere ke konfrè lan retounen. L lakay li, nou pral pale avèk Jòj Valens pou n kapab. Anvan n pale a Jòj Valens ki aryel. Jan ke Madam Tesse Gary li menm li sot fè remake li, efektivman, donk se dout, se krent, se lapè, otan de mo ke y ap eksprime bò kote non sèlman fanmi, men patizan, fanatik, oditè Tesse Gary. Kote jodi a la fè egzakteman 3 jou depi ke peson pa gen kontak li, okenn enfòmasyon, jan madanm li di li, ni apèl pa al jwenn fanmi an ki ap. Premye gwo kè sote yo swit avèk disparisyon brid soukou sa a. Donk Kè Sè Gary te youn nan animatè vedèt emisyon Gran Lakou ki pase sou Radyo Lebwa FM nan vil Okay. Li te youn nan moun ki pa t janm mete dlo nan bouch li pou kritike epi denonse aksyon otorite an plas yo, notamman nan vil Okay. Donk rechèch yo ofisyèlman ap demare jounen vandredi 21 oktòb la la a, selon chèf pakè Okay la ki fè konnen. Limyè dwe fèt sou disparisyon sila. Nan yon nòt deksplikasyon li pibliye e ke li te voye ban nou, li fè konnen ki donk chèf pakè a ki se Ronald Richemond li denonse divèsyon li di sèten moun ap fè nan dosye sa. Nan sans lan li anonse yon premye konferans de près maten an la sou disparisyon Tess Garry avèk tou Ricardo Blin alyas Ti Chito gwo militan kreyòl phtk Konsa, anndan vil Okay, Ifadès raple pandan peryòd Lame Dayiti, popilasyon an pa t janm viv anba represyon yon seri de otorite konsa, spesyalman Lapolis Nasyonal. Pou Belas Jean Bénissel, li pa posib, se twòp atò, nan yon rapò pasyèl òganis dwa imen sa a mete deyò pou sèlman peryòd manifestasyon yo nan Okay, gen plis pase 11 moun ki mouri anba bal moun ki abiye ak inifòm udmo. 60 blese ak bal, alòske gen dè milye lòt ki bwè gaz lakrimojèn a chak entèvansyon. N ap site la a òganizasyon dwa moun nan ki di ke moun ki viktim yo toujou nan pwòp dwa yo puiske se meyè kondisyon ke yo menm ap reklame bò kote leta ayisyen. Ifadèch di li konstate prèske tout moun nan vil Okay ap viv avèk kè sote pa rapò a bastonad polisye Udmo ke sitwayen yo pa fè konfyans aktyèlman. Malgre kantite moun k ap viktim an chak jou, defansè dwa moun nan vil lan, Di konstate komisè gouvènman an pa janm pale avèk popilasyon an pou di kilès moun ki abiye ak inifòm udmo puiske direktè depatmantal la di nan laprès se pa polisye k ap komèt zak sa yo. Fadh nan fen rapò espasyal sa di keu devan arestasyon ki kòmanse fèt kont militan politik yo tankou. Se Ricardo Ben alyas Ti Chito ki arete mèkredi aprè midi pandan pa janm gen okenn arestasyon ni ankèt pou moun ki mouri ak blese anba bal yo. Nou t ap site la yon ekstrè dènye de rapò pasyèl ki FADH, òganizasyon k ap defann dwa moun nan sid peyi an, fè soti sou aksyon lapolis ki mande sekou bò kote òganis nasyonal e entènasyonal pou voye je gade sou sa k ap pase nan vil Okay. Antouka, bagay yo kòmanse rèd tout bon. Dènyèman, nou wè se kòmsi se te yon egzèsis ki t ap fèt, men kounye a la, ta sanble nou vrèman nan won. Bagay yo vrèman konplike. Bagay sa nan peyi Dayiti, nou remake, lapolis li menm ki drese tèt li an veritab belijeran, nou pa konnen èske nèg sa yo vrèman se lapolis, èske se bandi, men gen enfòmasyon k ap sikile ki ta fè kwè gen anpil nèg nan moman an la ki abiye an ki gen inifòm lapolis sou yo epoutan se yon seri de kriminèl nèg yo bay misyon pou vin touye moun nan manifestasyon jis ki kote bagay sa prale antouka nou pa konnen men se yon feyton ke nap swiv avèk anpil enterè e mwen menm nan RL prod nou sur e sèten nap swiv epizòd final sa nan dosye bandits dans le dossier manifestation et surtout avec gouvernement Ariel Henry. En tout cas, la famille, comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage.